Ansyen senatè Guy Philippe nou konnen ki nan prizon depi pase plizyè lane, eben jodi a la a ki li menm sòti nan silans li nan yon entèvyou ke l bay avèk jounalis James Pierre, Misye mete koze deyò. Misye pale anpil verite, anpil gwo sekrè pran lari, anpil gwo revelasyon fèt e genyen nèg, aprè Guy Philippe fin libere la a, nou pap baw manti, nèg sa yo pral gen pwoblèm paske Guy Philippe sèmante lap takle nèg yo jis li mete yo atè. Nou kontan rejwenn ou, pa bliye ou sou TV lakay Haïti.com e nou ka tande vwa a pa fin twò byen paske nou gon grip kap deranje nou ak yon fyèv men sa pa anpeche n kontinye enfòrme pèp ayisyen an donk sou tout sa kap pase nan peyi dayiti ak rès mond lan ebyen dosye Guy Philippe la la a. Gen anpil anpil rimè kap kouri ta fè kwè Guy Philippe libere ebyen misye poko libere yo pa menm konnen kilè lap libere gen yon jounalis ki te fè konnen ke Guy Philippe ap ap libere an janvye 2023 men se pa vre gen yon avoka tou ki li menm te pale ebyen nap diw ke Guy Philippe jiska konnya nap pale la a misye toujou nan prizon ebyen Guy Philippe ki li menm pandan nan prizon an ki bay entèvyou sa avèk James Pierre E misye avili tout nèg nwa mele ak nèg blanch ki met tèt ansanm pou te fini ak karyèl konsa fini ak lavil yon senatè an fonksyon enben pou sèlman blan debake e vin aretel konsa ale avèk li pa rapò avèk de twa ayisyen ki yo menm e nan konspirasyon avèk blan an epi vin arete yon senatè donk se gwo dezòd se gwo derespektan ki fèt enben Guy Philippe jodi a la a misye gaye tout wonn nan e nou pral envite w gen detay rete swiv video a jiska lafen guys nap tounen. Mwen konnen ke gen anpil moun ki ta renmen konnen kondisyon w, sante fizik, mantal ou. Kòman ke ou ye? Kite nou raple moun yo ke entèvyou sa ap fèt avèk ou andedan prizon an paske gen anpil moun ki di nou ke ah senatè a lage wi li poko lage li lage et autres so m ta renmen rumeur sa li li klè pou nou ke senatè ansyen senatè Guy Philippe poko lage e li anndan prizon an kòman ou ye senatè? Bon fizikman mwen anfòm e m kab di m anfòm sèlman e sitiyasyon peyi a ki enkyetant e ki fè yon nèg de tanzantan ap panse e wè kòman peyi a rive nan twou ke l ye jodi a la. Sa k pase? Kote nou fè erè? Kote moun nan peyi a fè erè? Kòman n fè rive kote n ye a la? Se sa sèlman ki enkyete nou de tanzantan, men apa sa nou anfòm. Ah, trè byen. Genyen yon rapò, yon dokiman ki soti nan Nasyon Zini, ah, padon, nan OEA, avèk OEAS, Nan dokiman sa a, ou menm ou te fè yon demand a OEA ki di ke gen vyolasyon ki fèt sou dwa ou, ke Ayiti te mal arete ou, e ou mansyone tou ke non sèlman Ayiti te mal arete ou, men Etazini tou li vyole dwa ou, paske jan yo arete w la li pa bon, li pa otre. Nasyonzini, OEA, te deside yo menm pou yo resevwa dokiman w lan. Lè yo resevwa dokiman w lan, yo bay a peyi Dayiti e an menm tan tou yo bay a Etazini anviwon 3 mwa pou yo deside sou dosye a. 3 mwa e petèt 4 mwa. Si 3 mwa e pa sifi pou yo, yo gendwa mande yon ekstansyon yon lòt mwa. Men yo pa ka mande plis ke sa. Kitem di moun yo paske gen yon zanmim ki voye yon video ban mwen kote ke mpa konnen gen yon moun an ayiti ki sot yon nòt ki tap pale ki di ke non OEA di ke gen vyolasyon ki fèt nan dwa ou OEA deside ke fòk yo libere w otomatikman kitem raple pou moun yo ke Pati sa a pa nan ladan. Jiskaprezan OEA ap fè envestigasyon sou dosye a. OEA OEA aksepte ke dosye w la li resevab. Sa vle di yo wè ke w gen ase de prèv, ou gen ase de dokiman pou yo kapab yo menm inisye yon pwosesis envestigasyon sou dosye a. Donk yo bay a Ayiti e an menm tan tou a Etazini 3 mwa pou yo menm tou yo bay 2 prèv ki montre ke efektivman dwa pa ou li menm yo pat vyole l nan ka sa. Kòman ke ou resevwa yon tèl desizyon de OEA ki avèk OEA avèk ki li menm deside kounya la pou fè petisyon sa voye dokiman sa bay Ayiti avèk Etazini. Mesye se yon trè trè trè trè bon desizyon e nou konnen ke jan bagay yo te pase, jan Etazini ak Ayiti konplote pou yo kidnape Yon senatè an fonksyon nan yon peyi selon atik 95 konstitisyon peyi a. E depi nou rive Etazini 5 janvye se manti apre manti. Gouvèneman ameriken an te li drese yon tisi de mansonj pou l eseye wè kòman pou l kenbe m lakay li. Paske fò m di w ke nèg yo, yo pran m e lè m rive nan men yo, yo mare. Yo pa konn sa pou yo fè. An Ayiti yo fè yon pwopagann se dwòg, se pou trafik dwòg. E kan n rive Etazini yo di w non, Se pa se pa afè dròg se money laundry. E pou pou prèv m voye m voye montre w e e papye ke gouvènman ameriken an ekri jij la. Lè m di jij la nèg yo di yo yo yo pran m sou dròg donk tan m fini. W ap wè kote gouvènman ameriken an di li menm li pa t janm arete Guy Philippe pou dròg se pou money laundry se pou yon drug offense. M m sipoze ke w wè l nan nan papye ke m voye pou ou a. Se papye ofisyèl e gouvènman ameriken an ekri jij Altonaga pou l di li menm li pa pwoblèm dwòg se yon pwoblèm money laundry donk paske se money laundry bagay sa a pa aplike pou mwen donk pou m montre w kòman nèg yo dè le depa se yon dezòd total y ap fè ak yon dosye ke gouvènman ameriken le pli souvan lè l ann Ayiti lè l ap fonksyone ann Ayiti se sou rimè se sou zen se sou tripotay yo gen yon klik de sousou nan anbasad yo a e nan Pòtoprens k ap detwi moun avèk bouch yo avèk lang yo e yo menm yo pa janm mennen ankèt vre. yo jis vini yo vin pote boure se sak fè lèm wè ke se konsa jistis la ap fèt avèm isit mwen oblije ekri avèk yon zanmim ki fèl pou mwen ekri komisyon entèameriken dwa de lòm pou nou di yo men kisa kap pase fòm raple w tou ke gouvènman ameriken anbasad amerikèn Janet Sanderson le 18 desanm 2007 li te deklare. Ke jamè jamè ameriken pa janm fè okenn entèvansyon ame an Ayiti. Pou yo pa gen jiridiksyon sa a, yo pa kab fè l. Donk, kisa Janèl Jean Nelson di a tout Ayisyen k ap tande nou a jodi a la a? Depi pou w ta wè yon polisye, dlts, dcpj, vin avèk de ou twa blan, yo di w se entèvansyon, se blan ameriken k ap fè l, konn se delenkans, se gang. Paske se anbasad amerikèn ki di ke Etazini pa gen okenn jiridiksyon e yo pa janm fè dezòd konsa. Ok, men m ta renmen konnen ki sa ke ou menm ou atann de yon dosye konsa, paske Etazini li menm li gen tan jije ou, li di ke ou koupab, ou pale de blanchiman lajan, efektivman, ke l jije li di ke ou menm ou koupab pou blanchiman lajan, E Ayiti, tankou jan w sot di li, li livre w? Kisa ke ou menm ou gen an tèm, an tèm datant? Ke ou menm ou di ke bon, e men sa ke, ke m ap, m ap atann de yon tèl de dosye, men kisa ke mwen menm, mwen, mwen espere e ke m kapab jwenn de, de OEA avèk, OAS? Ki, ki atant ke ou menm e ou genyen. Kisa ke wap atann an tèm de rezilta de de 2 òganizasyon sa yo a dosye sa de Ayiti avèk Etazini? Tanm di w, bagay yo se jistis li ye. Se kesyon dwa moun ke yo vyole. Etazini se manm OEA menm jan Ayiti se manm OEA. Yo siyen yon seri de bagay entènasyonal. Donk yo oblije pran sa an kont. Sinon, Etazini se yon eta vwayou. Sinon, Etazini pa kwè nan kesyon Rule of Law. Sa vle di pa gen afè eta de dwa, pa gen afè demokrasi. Donk mwen atann mwen ke gouvènman ameriken ap bay repons l ap reponn. De tout fason, fò m di ou, lè dosye a admisib, anvan dosye a admisib, lè m voye petisyon an, yo te bay Ayiti ak Etazini chwa pou yo te reponn, opsyon pou yo reponn, yo te ba yo 4 mwa pou yo reponn, pou yo di sa yo panse de sa mwen di yo. Yo pa reponn. Fo yo a reekri yo ankò, yo di yo yo ba yo 6 mwa ankò. A fè yo 10 mwa pou yo reponn, yo pa reponn. Se sa k fè kounye a la, lè yo wè moun sa yo pa sou reponn, yo wè ke se dezòd y ap fè, yo ba yo 80, yon delè 90 jou avan pou yo pran yon desizyon definitiv sou ka a. Mwen menm, sèl ki sa m mande nan ka a, mwen mwen mande OEA, pou li fè nèg sa yo libere m imedyatman, pou nèg yo peye m tout sa yo dwe m, pou nèg yo peye m reparasyon pou tout sa yo fè, kesyon emosyonèl, kesyon tout bagay nèt. Chak grenn jou m pase nan prizon an, fòk moun yo peye, paske se yon bagay, se yon arestasyon ilegal. Map fèl map chèche se pa paske m bezwen lajan nèg yo non men se se prensip la fò nèg yo respekte yon prensip yon peyi ki souvren fò yo respekte prensip ke gen lalwa e fòk yo swiv lalwa ou gen dwa gwo nèg kou gwo nèg ou gen dwa gen zam kou vle gen zam men lalwa se lalwa sinon pito nal viv nan yon jungle. Donk mwen espere ke Ayiti ak Etazini ap respekte e sa e jij yo ap bay la, sa moun yo ap bay la o nivo e komisyon entèamerikèn dwa de lòm e an fen kont mwen mande yo pou yo refere pou yo voye ka a nan kou e entènasyonal de jistis paske m vle pou gon presedan fòk gon desizyon de jistis ki pran sou ka sa a pou Etazini ak Ayiti pa janm kab fè okenn lòt Ayisyen abi sa a. Paske yo toujou fin fò abi epi yo fò pè. Ou wi, se blan an. Ou wi, m pa pè yo. Nou pral jiskobou. Fòk gon desizyon de jistis. Fòk gon desizyon de jistis ki pran pou yo pa janm kab fon Ayiti sa ankò, pou l kab sèvi de presedan pou lè l rive devan tribinal ameriken pou l di atansyon, men sa yon tribinal entènasyonal te te deside sou ka sa. Paske sa Etazini ap fè a, se dezòd, l ap pwofite de ke Ayiti se yon peyi pòv. E sou rezo sosyo wap wè ke gen plizyè moun ki pale de Guy Philippe drug dealer, li arete pou drug, e son drug dealer ki kondane. Ou kondane o Zetazini, e aloske Etazini nan tout dokiman ke mwen menm depi premye jou ke mal nan tribinal jiska jodi a, pa gen anyen ki make drug ladan. Yo arete w pou blanchiman lajan. M ta renmen ke M ta renmen ke si l posib ke ou menm ou kapab eksplike nou, paske tankou jan m sot di ke Etazini li menm li di ke li pa areto pou dwòg, Ayiti di ke li menm l areto pou dwòg. M ta renmen ou di nou, si l posib, lè arestasyon sa t ap fèt, ki èske se ajan DEA ki te arete ou an Ayiti, ou di mwen se ajan lapolis avèk Diye ki te arete w, paske se, se, se kèlke pa, se, se, se Diye ki antre avèk ou e yo menm e, um, uh, Ozetazini. Bon, m te deja konnen se pa pou dwòg e m te klè ak avoka m ke si pou dwòg an n al nan, an n fè, sa k pa, an n ale, an n al nan jijman. Donk li te toujou klè ke se pa pou dwòg. Sa k pase ak Etazini se ke minis jistis Ayiti a, li bay dcpj lòd pou l remèt mwen bay otorite amerikèn pou kesyon de trafik ilisit de stipefyan. Donk Ayiti oblije kenbe sa paske sa l fè al konnen li ilegal. E w ap wè m voye yon fotokopi yon manda ke Ayiti baze pou l di wi nou te kenbe Guy Philippe se paske l te gen yon manda pou ak sa k te fèt sou komisarya Lèkay. Ou sonje te gen yon atak sou komisarya Okay swadizan antre gimè e yo te di gen yon moun ki site non Guy Philippe. Donk yo fè yon manda damne. W ap wè ke m voye fotokopi manda damne a pou ou tou. W ap wè manda damne a li fèt le 17 me 2016. Ou konnen ke depi yo fin tande w nan yon ka kote ou te gen yon manda damne, se pa yon manda darè, tankou jan yo toujou di la, e manti, se pa yon manda damne, yo fin tande m, dosye a fini, se jij la k di w ok, si m bezwen w m a rele w ankò. Donk se yon dosye k fini, se yon manda k tonbe depi premye septanm 2016. Depi 22 out 2016, manda sa a tonbe. Donk w ap wè, w ap wè ke malgre ke manda a tonbe, w ap wè ke lapolis li menm, kòm fò l bay manti, fò l di kòman l fè ke gon senatè eli e an fonksyon, e jan l gen bil la, li di w se te nan kad manda Okay. Men yo pa janm di pèp la, nan di okenn moun ke pa t gen manda. Pa t janm gen manda. Paske manda Damne a, li tonbe depi lè mwen prezante m devan jij denstriksyon, ki fin tande m ki di li pa jwenn mwen nan dosye a, li voye m lakay mwen. E sak pi rèd ankò yo di gen on sèl moun ki te temwanye k dil se pou Guy Philippe li ap travay, moun sa mouri pandan lapolis ap entèwojel. Kot polisye sa yo k tap entèwoje on moun swadizan k te tèlman blese ki mouri pandan entèwogatwa? Kot de kot kot ki travay enspeksyon jeneral lapolis la ap fè? Ki travay moun ki di yo se pwotektè di sitwayen ap fè? Ki travay moun ki di y ap defann dwa de lòm ap fè pou polisye ta wè on nèg blese konsa nan men l pou kenbe l pou ap tòtire l pou ap kesyone l jiskaske l mouri nan men w epi finitou? Olye ke yo ta fon manda bay delengan sa yo, piske m pa kwè sa yo se polisye, pa gen okenn polisye k ap fon bagay konsa, si w moun blese nan eta sa a w ap mennen l pou l al pran swen dabò e answit w ap entèwoje l. Ou pa kab di moun jwenn yon nèg ki blese epi ou di wap entèwoje l pandan wap entèwoje l li mouri nan men w. Ok, map toujou, nap al pale de dosye Haiti a un peu plus tard, men m ta toujou rete sou Etazini an, paske li yon ti jan enpotan. Etazini akize w pou blanchiman lajan, Men jiska prezan, pa genyen lajan ke yo sezi vreman pou ou nan nòt de dosye sa. Kòman w konprann sa? M ap di w klè, anpil moun pale tout bagay. Etazini pa sezi menm sen kòb. Yo pa sezi ni sen kòb pou mwen, ni kay pou mwen. Sa se pale anpil, se voye monte. M ba w garanti sa. Ou mèt mennen ankèt tout kote. Mande yo menm ki otorite amerikèn yo, si yo te janm sezi on goud pou mwen. Yo kondane m swadizan ke m gen twòp lajan, yo pa jwenn on goud. pou yo montre kote m te gen lajan an. Yo pa sezi on goud pou yo di Migrant se kòb yo te sezi. Kote w konn tande yo kondane on nèg pou blanchiman dajan epi m pa gen on goud pou m remèt? Paske dosye a pa gen fon. Dosye a pa kanpe sou anyen. Se yon dosye politik, se yon desizyon politik pa rapò a jan mwen menm mwen te ye nan politik la, liy mwen, ideyoloji politik mwen. Se sa l ye, li pa anyen ankò. Se sa k fè nou voye l devan yon lòt tribinal. Tout moun konn Etazini ki enfliyans li genyen nan OEA. Men tout moun konnen tou nan OEA gon seri de leta kounye a la ki omwen kab kanpe pou di mesye ann swiv ann bagay lalwa. Yo pa kab ap pale de fò yo respekte souverènte pa egzanp Ikrèn ann Ewòp. Yo prè pou yo fè lagè, pou yo detwi lemond pou pou zam nikleyè e bagay swadizan y ap pwoteje lademokrasi e leta de dwa ann Ikrèn epi la ann Ayiti y ap vyole l, y ap pile, y ap kraze konstitisyon pa n nan. Fòk gon yon moun ki kanpe e fòk gon presedan ki kreye e fòk mwen menm map tann yon desizyon pou yon tribinal entènasyonal deside statye sou ka sa. Envite nou jodi a se ansyen senatè Guy Philippe, li menm ki ap fè yon entèvyou anndan prizon Etazini pou moun ki tap mande anpil kesyon eske senatè a lage deja non senatè Guy Philippe poko lage li anndan prizon an mèsi anpil a tout moun vrèman ki ap swiv emisyon sa plizyè kesyon tou ke map jwenn pandan ke nou la ki ap poze mwen de kesyon mèsi anpil pou kesyon sa gen yon mistè m kapab di jiskaprezan nan arestasyon Guy Philippe. Yon mistè paske chak moun bay yon vèsyon lè ou menm ou te soti anndan anndan anndan radyo a gen diferan vèsyon ke yo bay sou arestasyon w lan. M ta renmen pou listwa e petèt pèmèt ke a moun ki ap swiv emisyon sa kapab yo menm tande vèsyon pa w la. Nan ki kondisyon ke ou menm ou ta rete, eske vreman te gen anpil katouch ki tap tire lè ou te soti nan anndan emisyon an? Eske ou kapab ou menm si ou vle fè yon rapèl pou nou kijan arestasyon lan te fèt? Ou konnen se yon manti kesyon anbasad amerikèn di w yo pa fè operasyon an Ayiti. Yo konnen ke legalman yo pa kab fè l. Yo konnen yo pa gen otorite pou yo fè l. Donk se sa k fè yo kouvri tèt yo nan yon nòt ofisyèl tankou se yon anbasadris k ap ekri li di w yo pa fè bagay sa men tout moun nenpòt timoun piti an Ayiti ap di w yo wè ajan ameriken di ye ap fè operasyon an Ayiti tout operasyon sa yo se ilegal tout ayisyen ta gen dwa pou l defann tèt li si l ta wè moun sa yo avèk zam vin lakay yo se sa lalwa di se sa anbasadris amerikèn nan di. Se pa yo menm. Donk si se pa yo menm, e moun yo ap itilize inifòm yo, e n deja wè kisa moun sa yo fè nan itilize inifòm ak nan diye nan asasina prezidan Jovenel Moïse, donk depi n ta wè moun sa yo devan pòt nou se gang yo ye. E si yon polisye nasyonal ta akonpanye moun sa yo nan operasyon, polisye a tou se gang. Paske lalwa di polisye a, men ki moun ki gen dwa mennen operasyon, men kijan operasyon sipoze mennen sou teritwa nasyonal la, men ki moun ki kab gen zam. Donk se sak fè wè m voye tout papye sa yo pou ou pou konprann. M voye papye jij la tou, jij denstriksyon ki di ou klè ke m te vin reponn kesyon. Donk pa gen manda. Nèg yo kenbe m ilegalman, yo pran m ilegalman, yo vann mwen bay Etazini. Epi lè m vin la a, lè m rive nèg yo pa gen dosye, yo oblije met tèt yo avèk Sogebank pou yo envante yon bagay de money laundry. de blanchiman darjan pou yo kenbe m la ilegalman, abitrèman. Donk eske se te ajan polis nasyonal ki te arete w ou di mwens te gen ajan tou ou te sonje ki te gen inifòm federal sou yo? Okin ide, paske kan m soti nan radyo a, nan stasyon radyo a, m ap fè yon ti mache, nèg yo tonbe tire. Tout moun panike bagay, mwen menm m alabrite m, tire ap fèt, se pran yo pran m, yo mete m nan machin, kote yo mennen m nan, yo mennen m devan 2 blan, 2 blan diye. Yo mennenm devan de blan pa gon ayisyen ki dim on mo pa janm a oken moman pa gon ayisyen ki di mesye Philippe nou te gon manda pou pa gon moun ki dim on mo yo mennenm devan de blan de ajan diye ki dim ok se diye wi donk pa gen m pa konn kiyès ki pranm m pa konn ki moun ki tap tire yo pou mwen se te blan ansanm ak ayisyen paske de premye moun mwen wè m pale avè yo se de blan ki pranm ki metem nan kay anfas anbasad amerikèn Yo kidnape m, yo mete m nan yon chanm anfas anbasad amerikèn ann atandan yo transpòte m nan avyon yo pou yo ale. Donk, lè m wè m pa kab jwenn jistis nan men Etazini, nan men tip de jistis ki gen Etazini an, fò n pa bay tèt nou manti, jistis Etazini an osi mal ke jistis Ayiti oubyen nenpòt lòt ki peyi. Paske nou wèl nan ka pam nan mwen mwen wèl m gen prèv ke se konsa l ye kòman w konprann pou m rive devan yon jij pou m di jij la yo kidnape m yo pa gen okenn baz legal pou yo fè sa yo fè a pou jij la di bon w la nou pa bezwen konn kòman yo pran w ou la nap jije w ki tip de jistis ki fèt konsa pou yon jij san l pa di l li aksepte ke yo gen dwa kidnape yon sitwayen nan peyi l ki senatè e ki gen iminite palemantè nan peyi l. Donk se sa k fè mwen menm, padon, se sa k fè mwen menm parapò a sa nou vin ekri komisyon entèameriken dwa de lòm e nou esplike yo dosye a, nou etale dosye a devan yo, yo wè l, nou voye sètifika grèf tribinal keseswa pakè nan Jeremi, keseswa pakè Pòtoprens tout kote ki di ke m pa gen okenn manda. Donk, m voye tout papye pou m montre yo ke tout vyolasyon ki fèt, ou gen yo nan men w. Donk, aprè dezan, yo voye di m, an oktòb 2019, ke yo twouve ke dosye a admisib. Sa vle di, yo aksepte dosye a. Dosye a gen fon. Dosye a gen merit. Yo aksepte dosye a an oktòb 2019, e le 17 novanm 2022, yo bay desizyon an pou Etazini. Yo bay Etazini ak Ayiti 90 jou pou reponn. Hum ok euh map gade 2 3 kesyon la tou ke nou kapab poze w un peu plus tard nan emisyon sa a sitou sou dosye Jovenel Moïse, lajan, finansman et autres petèt nap gen tan pou nou poze sa also yo di m tou ke nou gen yon nonb de tan ke nou genyen pou entèvyou sa a. Ok lòt bagay m ta renmen mande w se afè lajan an pandan w pale de lajan dosye OEA ou di ke Ayiti li menm li dwe w m ta renmen ke w eseye eksplike nou nan ki sans ke gouvèneman ayisyen an li menm li dwe w e ki ki atant ke w genyen de gouvèneman ayisyen an. Bon son demach ankò yn fwa kem fè depi 2017 de wap wè ke lan lèt la ke mwen mande leta ayisyen pou peyem paskem son senatè an fonksyon se pa mwenk dil dwem non se la konstitisyon k dil dwem se la lwa m son senatè an fonksyon selon atik 95 konstitisyon amande a ki di ke mwen rantre an fonksyon imedyatman ke yo valide skriten an. Sa moun yo pa konprann, lè gen 2 atik nan yon konstitisyon ki kab an kontradiksyon, atik ki favorab a plenyan an se li ki pou aplike. Se vre gen yon seri de atik yo di wi fò w prete sèman an, men ki jan li ye. Men atik 95 lan di w si nan ka sa a ou, prestasyon seremoni, prestasyon sèman an ta gentan fin fèt, Gen eleksyon k pa fini nan peyi a, tankou eleksyon pa m nan, eleksyon konplemantè. Gen eleksyon k potko fini, nèg la li menm, li tou rantre an fonksyon imedyatman aprè validasyon di skriten. Yo pa di w fò l prete sèman non, yo di w li rantre an fonksyon imedyatman aprè lavalidasyon di skriten. Yo valide skrutin m nan, tout moun gen papye yo. M soti nan Le Moniteur, yo rekonèt mwen kòm senatè Grandans. Atik 95 lan di se imedyatman aprè validasyon an, donk mwen se yon senatè an fonksyon, Leta dwe m. Epi, epi dayè, yo vote yon bidjè pou 30 senatè. Yo pa janm ranplase m, yo pa ta ka ranplase m. Se pèp la ki te ban m djòb mwen, se pa mwen ki ban m djòb. Ki sa yo fè ak kòb trantyèm senatè sa a? Sa yo fè ak kòb frè m yo? Sa yo fè ak kòb pa m yo? ke pèp Grandans te voye m pou m vin chèche e pou m vin travay pou yo a, pou m te jwenn mwayen pou m met biwo, pou m met sekretè, pou m met tout moun pou n travay pou yo pou n jwenn yon pi bon Grandans, yon pi bon Ayiti. Sa yo fè ak kòb pa m nan? Alò leta ayisyen kidnape m, li vann mwen bay blan, kounye a l di w wi Guy Philippe pa t vin travay. Sim pa Koman ou kidnape m epi ou menm ankò wap di m pa vin travay Koman m te ka vin travay si w kidnape m Kounya pou yo pwofite de pwòp vagabondaj yo fè Non yo dwe m Non sèlman yap peye m kòb pa m kòm senatè men yap peye m dedomajman tou pou vyolasyon dwa moun yo tout dwa yo fè sou mwen yo Mwen ekri pa egzanp e e pwotektè de sitwayen. Mesye Edouvil, li gen lèt mwen nan men l, plizyè fwa li m'ekri l, lè l rive l ou konn sa l di avoka m? Li di avoka a ka sa m pa ka antre ladan l, Guy Philippe konn se bagay li menm ak blan an. Pou nèg ou pwotektè di sitwayen, mwen di w men ki jan yo vyole dwa m, men li se djòb ou sa pou ta annik parèt pou vin defann mwen, pou di m wi se bagay blan ou pa ka antre ladan l. Ki tip de moun sa yo? Kòman yo fè nan plas sa yo? Map eseye jere eko a, gen yon moun ki dim ke te gen eko, map eseye jere eko a pandan senatè a pran ti jan move poul avanse, men an atandan kitem di nou yon gwo gwo kokennchenn mèsi sitou a moun sa yo ki yo menm deside sponsorize espas sa pandan ke nap pale avèk senatè a can move a little bit will be fine, yeah sipòte Midlin ki gen Speedy Tax Services ah sitou nan peryòd tax ke we got it back ok the audio is fine ok super an atandan kite m di w ke w kapab achte ti manchèt nan kelahens dat com se 781 420 19 97 kelahens nan peryòd fredi a la w bezwen bon bagay ki pou chofe w pran kelahens pran ti manchèt ki gen bon bwason I always get bwason an K Lions anyway so um back at it m ta renmen kounya la si ou pèmèt ke um si ou pèmèt li ansyen senatè Guy Philippe ke nou fon ti pale de ansyen prezidan Jovenel Moïse gen yon bagay ekstreman enpòtan ke ou te di anvan ke petèt nou fè antrevi sa ou te di ke si ou menm ou te la ansyen prezidan Jovenel Moïse pa tap mouri janl mouri a. M panse ke sa te yon ti jan atire atansyon m lè w te di l e m petèt m ka ba w posiblite ouvèteman la pou w eksplike kisa ke w vle di. Kisa ke w vle di egzakteman lè w di si ou menm ou te la ansyen prezidan Jovenel Moise li menm li pa tap mouri konsa? Se sa m di w lè m tap pale avè w yè, mwen di w ke mwen mwen rete kwè e dayè se youn nan rezon ki fè m toujou rete tenas fò m jwenn jistis Pa pou tèt mwen sèlman. Fò m jwenn jistis pou tout moun sa yo, tout jenn gason, tout jenn fi, tout peyizan sa yo m te konn wè aprè yon siklòn fin ravaje Grandans, k ap pran lari a, ki gen yon espwa. Lè yo wè m, yo yo santi yo pral voye yon nèg ki pral defann enterè yo, pou chanje sa. Nèg yo fè zak sa a 5 janvye 2017. Batay pa m nan se pou tout timoun sa yo m wè pa egzanp nan Fonkochon, nan Boudon, nan Chanbelan oubyen nan twazyèm seksyon Iwa k ap travèse konbyen pas dlo pou y al lekòl ki pa menm gen ban, ki pa menm gen tablo, kote yo gen nan mwen yo di m yo gen yon espwa, yo tout pral vote m, e yo vote m vre 3 fwa, paske yo te kwè ke avè m t ap gen chanjman. E m rete si, rete m kwè, si m te la, si nèg yo pa t kidnape m, jan grandans ye la, e jan peyi a ye la, l pa ta ka konsa, e pa ta gen jan pou prezidan Jovenel ta mouri. Paske depi gagòt yo fè an janvye a, tout mezi t ap pran, m t ap la, m t ap konseye prezidan an. Paske mwen menm m te kab pale ak prezidan an. Le pli souvan gen yon ekip sousou bò prezidan an, sou sa prezidan an di l bon. Prezidan an pa yon spesyalis nan sekirite. Mwen menm kòm yon spesyalis nan domèn nan, m t ap ba l konsèy pou m bay la, m t ap pran mezi pou m pran nan pou nou sove lavi l e pou nou te fè ke Ayiti pa tounen sa l tounen an la, yon tè kounye a la ke se gang k ap kontwole l. An menm tan, m se yon sitwayen, m rekonèt ke prezidan se chèf leta m li ye, se chèf leta Ayiti a li ye. Kòman pou m ta kab nan peyi a pou m ta kite 20 grenn ti mèsenè soti nan lòt peyi nan konfyolo avèk anbasad lòt peyi a avèk oligak an Ayiti e yon sektè nan klas politik an Ayiti a pou vin asasinen e imilye yon peyi konsa? Sa pa t ap kab fèt. E yo pa t ap fè l tou paske yo konnen yo t ap jwenn repons. Donk, mwen menm, m ap gade avèk tristès jan pwosesis e swadizan jistis pou Prezidan Jovenel la ap fèt. Pou mwen, s on vaste blag, s on rans, s on bagay ki kraze menm jou Prezidan an mouri. E gen anpil moun pou yo ta tande, pou yo ta tande seryezman, yo pa janm tande yo. Donk, pou mwen, s on jwèt, Prezidan an p ap jwenn jistis, pèp la p ap jwenn jistis nan ka sa a. 1. Ansyen senatè Guy Philippe ki avèk nou jodi a ke n ap brase lide sou diferan dosye. M ta renmen si w vle pou nou fè yon ti pale de dosye kòripsyon, dosye ensekirite, ou pale de sekirite ke w ekspè an sekirite. Gen diferan peyi ki ap pran desizyon kont moun an Ayiti pami yo le Kanada. Kisa ke w panse de zafè lis sa li menm ki deyò a? Moun yo se kesyon politik yap eseye wè pou yo elimine yon klas politik pou yo pran moun akolit yo, ti ayisyen pa yo, ti sousout pa yo pou yo met sou pouvwa a. Tout sa w wè, tout trataksyon, traktasyon w wè kap fèt dènyèman e nan dènye tan sa yo la a, se Joslèm Privè kap rale fisèl nan maryonèt. Pa lòt moun. Li gen yon kontak avèk yon dam ki se chèf adjwen kabinè premye minis kanadyen an, ki te sekretè Jean-Bertrand Aristide, ke anpil moun te kouri rimè l ta pral marye ak Jean-Bertrand Aristide, ki jodi a nan yon gwo pòs nan kabinè premye minis kanadyen an. Y ap rale fisèl pou yo met moun deyò, pou yo elimine moun, pou yo, ann atan nou, kòman ou konprann pou y ap pale de koripsyon, de moun ki ame gang, lè w konn istwa lame wouj, lè w konn istwa kraze enstitisyon leta tankou lame dayiti, lè w konn ee koripsyon, tout ka de koripsyon nan vann yon seri de antrepriz leta a pèt pou leta ayisyen. Pou ta wè yo ta fè yon lis konsa pa gen yon grenn lavalas ki sot nan lis la? Pou Joslèm Privè? An ap tann nou. Eskize si m fè w kanpe yon ti moman. Kanada di li menm li genyen de prèv, e se pa sèlman Kanada, genyen Etazini tou ki ap pran de desizyon nan sa ki gen pou wè avèk konbat ensekirite an Ayiti. Ki prèv yo genyen? Poukisa yo pa bay leta ayisyen l? Poukisa yo pa fè l piblik? Se manti. Se politik y ap fè pou yo destabilize peyi a. Èske pa gen moun ki konnen ke Jocelerme Privert te patisipe nan masak Lasiri? Yo arete l pou sa, jiska prezan kay la poko fèmen. Kisa Canada di de sa? Se yon bagay politik kap fèt pou yo kraze yon gwoup moun, mwen menm m pa gen pwoblèm non, ou konnen m dakò sa, si nèg phtk yo fè dezòd e fòk yo pran prizon. Tout sak te nan foure men nan kòb petro karibe si te genyen, nan kòb tranbleman de tè ou nan fè tout lòt dezòd nan ka de koripsyon fòk yo arete yo. Menm jan fòk yo arete nèg lavalas ki fè dezòd yo, se sèl konsa nou kab fè yon peyi serye, se sèl konsa pou peyi a jwenn wout li. Nou pa kab chak fwa youn vini, li retire ti bout pal la epi li menm se pal la k bon. Anbasad tout sa w wè anbasad sa yo ap fè la a, se akò Montana yo bezwen bakòp pou avèk ti kope yo, ti malen parèy yo pou yo pran peyi a epi yo vin fè sa yo vle fè ankò nan peyi Desalin lan. M pa gen pwoblèm ke yo met nenpòt non moun ki ta nan koripsyon non. Se pa sa k pwoblèm nan. Men ou pa kapab site non yon ansyen prezidan de la repiblik oubyen yon ekip ansyen premye minis, yon ekip ansyen minis san ke w pa vin ak prèv. Sa se bagay delenkan. Se destabilize y ap destabilize peyi a. Lè w site non nèg sa yo tou bay prèv la. Pa di w gen prèv ou sere non. Bay li. Se yon bagay piblik li ye. Bay li pou moun konprann ke bagay la se pa yon bagay politik. Si yo pa kab bay prèv yo, si yap kenbe, se nòmal pou nou di ke se sekretè premye minis Trudeau, ki se ansyen sekretè Jean Bertrand Aristide, ki ta pral marye ak Jean Bertrand Aristide selon sa tout moun di, kap travay ansanm ak Jocelerme Privert, kap rale kòd pou yo wè si yo te kab repran kontwòl pouvwa an Ayiti paske pèp pap vote yo. Chak fwa yo al nan eleksyon, ekip sa yo pa janm ka fè plis ke 7 pousan. Yo pa gen pèp, yo pa ka pase nan eleksyon. Si yo t si moun sa yo te fò nan peyi a jan yap mache di yo fò a m patap janm ka senatè e yo paka anpechem senatè lèm vle oubyen sam vle nan peyi a donk moun yo pa menm gen moun dèyè yo donk yap fè konplo yap rale fisèl pou yo pran pouvwa pou yo vin fè menm zak menm dezòd yo te konn ap fè a la tout sa yo kap fèt la se bagay politik a mwens ke moun yo bay prèv ke se vre sa yo di a men mwen m preske sur Pa gen okenn prèv. Alò, nan tout bagay koripsyon sa a, nan tout bagay finanse gang sa a, pa t gen moun ki te finanse lame wouj, ki kòmanse ak tout kesyon gang? Pa gen yon grenn moun nan Lavalas ki te nan koripsyon, nan vant Teleco, nan vant Minotri Dayiti, nan vant Simantri Dayiti, oubyen nan vòlè tout kòb kowoperativ? oubyen nan kraze kòb petro karibe lè li te tonbe nan men preval ak tout premye minis li yo ann antann non monchè sa son jwèt sa se travay lavalas ke kanada ap fè paske yo gen kontak avèk dam sa k nan kabinè trudo epi joslèn privè kòm chèf dòkès ap rale fisèl pou l kab vin vòlon pouvwa ankò. M ta renmen poze kesyon kèk moun ki yo menm ap poze kesyon anba live la, sitou nan zafè revolisyon e kote fè an 2003, 2004 yo. Men fason ke w pale, se ke nou atann nou genyen yon Guy Philippe ki ap retounen nan politik an Ayiti, ki ap retounen nan vi nasyonal. M pa vle pale de dat lè Guy Philippe ap lage e otre, Selon sa l gen nan men l, selon sa l jwenn. M ba yo tout garanti, rantre tout kote, al chèche tout kote Guy Philippe gen yon kòb. Tout kote m te fè swadizan blanchiman dajan, si yo jwenn li arete m ankò, mare m ankò. Men pa t janm gen ka sa a. Donk mwen se yon prizonye politik Ozetazini pou fason m pale. Paske Etazini vle tout tan pou moun bese tèt devan yo. Pou yo pile peyi a toujou. E pandan yap fè lis yo a, ekri non moun swadizan ki ki koz Ayiti nan sa li a la a, fòk yo ta met tèt yo an premye. Tout anbasadè k pase an Ayiti, ameriken.